Bon detay TV! Frè m ak sè m nan kat kwen peyi a, mwen salye nou. Se Martine Moïse k ap pale ak nou. Mwen vivan, gras Bondye, Mwen vivan, men mwen pèdi mari m. Jovenel, plis pase 25 lane nou t ap konbat ansanm. Plis pase 25 lane lanmou t ap boujonnen nan fanmi an. Nan yon bat je, mèsenè rantre lakay mwen, yo kripe mari m ak bal. Mwen te toujou konnen. Depi Jovenel te rantre nan politik, li pa tap pou mwen sèl. Gwo zak asasinay sa a mete dlo nan je m ak tout timoun yo. E m konnen ke l mete dlo nan je nou tou. Zak sa a pa gen non. Pase fòk yon moun kriminèl depase pou asasine yon prezidan tankou Jovenel Moïse. Son pa ba l chans pou l menm di yon ti mo. Nou konnen kont ki moun prezidan an t ap goumen. Yo voye mèsenè touye prezidan an lakay li ak tout fanmi l pou wout, dlo, kouran, referandòm ak eleksyon nan finisman ane a pou pa gen tranzisyon nan peyi a. Prezidan an te toujou kwè nan enstitisyon, nan estabilite, jan li te toujou di La stabilité est le premier des biens publics. Pandan jodi a, gen mèsenè ki touye prezidan an ki nan prizon, gen lòt mèsenè ki vle asasinen rèv prezidan an, ki vle asasinen vizyon prezidan an, ki vle asasinen ide ke prezidan an te genyen pou peyi a. 25 an maryaj, 25 an viv ansanm, yon sèl swa, mèsenè yo rache l nan men m. Dlo p ap janm seche nan zye m. Kè m ap toujou kontinye senyen, men nou pa ka kite prezidan mouri yon dezyèm fwa. M ap kriye se vre, men nou pa ka kite peyi a pèdi wout. Nou pa ka kite san prezidan Jovenel Moïse, mari m, prezidan nou renmen anpil la e ki renmen nou tou, koule pou granmesi. Map marerem sere paske batay li tap mennen an se pat batay pal men se batay li tap mennen pou nou fòk nou kontinye nou konnen mwen renmen nou anpil mwen pap lage nan yon ti tan tou kout map vin fon ti pale ak nou sou Facebook live ke Bondye beni nou ke Bondye beni Ayiti.